Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou ankò yon fwa pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Rencontre ce jeudi au Parlement haïtien entre le Premier ministre Ariel Henry et le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert. Bon, écoutez bien, c'est deux gros chefs ça, qui gagnent un pays là actuellement. Ariel Henry, qui lui-même, c'est Premier ministre, Men an kèlke sòt, nan politik malen an, ou ta kapab di politik de ruz lan, li fèt ofis antre gimè de prezidan de la repiblik. Men ekoute, fòk genyen konsansis. Si pou ta gen yon prezidan pwovizwa, la pèsòn la mye plase pou kapab mennen dyalòg sila a, gestion de la chose publique, la question de tout un ensemble de bagay dont nou menm nou te gen okazyon pou nou te echanje avèk Premye Minis Ariel. Menm kesyon de monosefal, bisefal tou te kòm te ka di yo evoke. E jounen jodi a, la reyalite se ke nou konvenu pou ke tout moun kapab eseye mete men ansanm. pou nou mache ansanm, pou nou wè kijan nou kapab eseye le pli vit ke posib pèmèt peyi a retounen sou la vwa de la nòmalite enstitisyonèl e yon brèf yon retou rapid tou a lòdre demokratik. Vwala an gwo sa ke nou kapab di jounen jodi a a la près pa rapò a prezans Premye Minis Ariel isi a avèk biwo Sena. Mwen menm vle remèsye Sena a, e an patikilye Prezidan Lambert, paske li te resevwa nou isi. Nou la pou n ale nan eleksyon pou nou remete sou ray la demokrasi an Ayiti. E pou nou rekonstitye enstitisyon yo, fò n ka adrese nou dabò a sa ki egziste yo deja. Nou remèsye l paske nou te gen yon bon seyans de travay, trè konstritif pou peyi an. e ke nap kontinye travay ansanm pou le byen di pèpl ayisyen. Mèsi bokou nou tout. Kilè eleksyon pou Rafat premye minis? Byento. Trè byento. Mèsi mèsi mèsi mèsi. Antouka mesye, mete tèt nou ansanm pou n kapab jere ti peyi sa paske bagay yo grav. Se ou menm ki te di sa Ariel, ben nou we nou vle wè ou a lèuvre pou travay pou chanje vizaj peyi sa men se vrèman vrèman difisil. Nou pral pale sou yon lòt dosye. Gen anpil dosye, men chak jou genyen yon nouvo epizòd nan sa ki gen awè ak asasina Jovenel Moïse. Jounen jodi a la pa rapò ak tout epizòd sa yo, nou ta renmen viv yon dènye epizòd, dènye epizòd lan ki m ta kapab di, di kiyès ki te voye fè. Jounen jodi a la nou nan stad akize moun k ap fè, moun k ap fè ti konplo, moun ki menm petèt fè gwo konplo men genyen de gwo bra. yo poko kapab rive sou yo. On se demande pourquoi? Bon, petèt ke ankèt la l ap rapousib toujou. Men konsènan pastè yo, gen youn nan yo ki pale. Se pastè Gérard Forge. Ebyen, li di tout bagay konsènan sèt akizasyon. Men, si w an on peyi kote ke pastè Non yo wap site nan bagay sa paske mwen menm pwoblèm m gen avèk yon seri de nèg isi ou pa kab pastè pou wap fouye kòw nan politik ou te ka fouye kòw nan politik wi men se pa nan yon peyi tankou ayiti anpil fwa lè yo vin poze kanpay ou tande yo di w se bondye k voye w bon bondye voye w ou pa menm fè de pousan a mesye sispann fè manti sou non bondye e gon seri de bagay kap rive m panse ke se avili bondye ap avili nou paske si yon nèg ou serye a tèt ou Kòman w ta fè konprann ou pastè, ou serye ak tèt ou epi non w ap site nan lòbèy? Quelle est cette histoire? Bon, antouka, pastè Forge te defann tèt li sou antèn Karayib avèk nos confrères là-bas, ebyen ann tande kisa l di. Nou T vle pote yon ti limyè pa rapò a manda damne ki genyen ladan l kòm chèf dakizasyon vòl a men ame, asasina ansyen prezidan. Premyèman, non pa mwen, tout moun konnen m rele Jera Fòj, non pa m pa genyen Janvye ladan l. Donk, dezyèmman, jiskaprezan. Mwen poko janm resevwa pyès manda du comité du gouvernement ki envite m pou you ankèt kèlkonk. Donk mwen se sou lèzòd mwen tande mwen gen manda e m poko resevwa li. E twazyèm presyon. Alo pastè Fòj, pastè Fòj, pastè Fòj, alo pastè Fòj. Mwen se pa yon manda denvitasyon. Wi pastè Fòj. Ou la? Wi. E fò nou fè ti presizyon, fò nou fè ti presizyon sa a pou ou, pwobableman ou ka poko pale avèk avoka ou. Gen diferan tip de manda. Manda envitasyon an, w ap jwenn yon wisye pote l lakay ou oubyen pote l nan legliz ou. Sa a se yon envitasyon kote komisè gouvènman an di ou yo envite ou otou de tèl kesyon e oubyen yon akizasyon sou plent, etsetera. Sa a se yon envitasyon. Manda damne a e pa ou yap potel bay wap wèl wi ou konn kijou wap wèl lè yo vin arete w wap wèl epi wap wè de polisye k desann nan epi li di vous êtes pastè bien sûr que c'est vous pastè Forge wap di wi se byen mwa epi lap moutre w manda a Epi e lap menote w. Sa a se sak fè yo voye l bay dcpj, yo pap voye l ba ou. Dakò? Se yon ti presizyon nou te pote pou ou. Bon, mèsi pou presizyon an Bob. Dakò. E twazyèm presizyon mwen vle pote, alò mwen pa konnen si senatè la, si lè t ap pale nan scoop la, se ekri yon lòt moun t ap ekri bon oubyen fè rapò de sa l te di an. E. Senatè Paul Denis, mwen konnen mwen rankontre ansanm avèk li, mwen rankontre pastè Sanon, lè sa a pastè Bataille te la, te gen lòt moun nan yon rankont kote ke nou t ap pale de sitiyasyon peyi a. Men, nan rapò la, mwen wè gen yon presizyon ki di ke pastè Paul Denis te rankontre mwen menm. Sanon, Pastè Batay, Ozetazini? Pastè Batay gen 25 an l poko janm ale Ozetazini, li pa ale Ozetazini. Sa se m pa konnen. Alò m pa vle rantre nan sak o sak avèk senatè a oubyen ansyen Premye minis la. Mwen se yon jounalist la. Donk mwen menm, Pasteur batay pou gen 25 ans li pa voyaje m pa konnen si se nan domi nou te rankontre aux etats unis et autre chose encore e presizyon map pote si ankèt yo ap mennen an se nan kad moun ki konn rankontre avèk Pastè, Pastè Sanon, oubyen Doktè Sanon, jiska prèv di kontrè, m pa gen dwa manke l dega ni di sa k pa sa de li menm paske sa k nan sa nou ye a se nan kad dankèt yo ye. E m toujou gen respè paske se yon pastè. Menm jan pa egzanp, m gen respè pou tout lòt pastè. Donk mwen te rankontre, m konn rankontre avèk Pastè Sanon sèt e wi, Pastè Sanon te vin. preche legliz la menm jan nan kad mwen tap fè fòmasyon m te envite Bob se vin preche legliz la tou donk mwen pap janm inyore ke m rekonèt m rekonèt nan fè sa non donk si genyen bagay li te pale nan kad asasina si se la m pa konn bagay sa bon byen antandi si genyen yon envitasyon nou gen pou n rive kote pou n rive a pou nou bay presizyon men m pap janm inyore ke m rekonèt nan fè sa non. Dèkò. E, e, e, e, anplis, e, pastè Fòj, ou ka toujou fè avoka ou rive kote komisè gouvèneman an pou n al chèche lefon, paske la a, e se fòm manda a n ap analize, pa vre Guerrier? Men fon kontni yo, yo pa t ap janm met tout nan manda a. Men sèl bagay mwen konnen, se pastè Sanon ki denonse ou menm avèk pastè Gérald Bataille. Sè sir ke nou te gen de rankont avèk pastè Sanon, e se se pa yon sèl rankont. Non, sa a sone byen. M pap janm inyore. Tande byen, mwen se yon lidè karismatik. Pastè Bataille se yon lidè karismatik trè koni nan sosyete a. Si m ta di ki valè moun ki genyen pati politik ki toujou ap chèche mwen menm avèk Pastè Bataille vin jwenn mwen nan biwo m, vin jwenn mwen nan biwo Pastè Bataille pou nou pale, m pa gen, m pap gen, m pap janm kapab vin enimere yo. Pa egzanp, mwen genyen, menm Vera pa egzanp, sa te gen yon lè. Non li pa li pa dim de li pa dim pa ki pa ki vwa pa ki mwayen men sof ke antan ke yon moun ki sosyab yon pastè yon lidè de kominote m la pou m tande tout moun pou m la pou m tande sa tout moun ap di menm jan pa egzanp pa egzanp gen moun ki gen gen pwoblèm nan sosyete a konn pase pa karayib yo rele m pou m pote sekou si e sela donk m la pou m tande tout moun m pa la kòmsi pou m kategorize yon gwoup moun. Pase sa te di egalman, ou pa rekonèt yon pye bwa pa fwi ke li pwodwi. Lè m te konn rankontre avèk yon moun, m wè moun nan di m se pastè li ye, se doktè ke li ye, mwen menm, pa edikasyon, m ap tande moun nan, m pa menm byen mande moun nan kote papye w ki di m se pastè, se doktè. Tout moun ki vin preche nan legliz la, m ap mande kout papye l, kote sa l te, kote l te etidye. Donk, mwen menm m resevwa tout moun. Donk si se paskem konn chita avèk pastè Sanon yo konvokem chita avèk yo mwen ta fèl vle di ou te rantre nan nan aspèl gen nan kè li bon jiska prezan kòm se akizasyon yap pote bon se bay yon afaz ankèt m paka akize donk kounya e pastè Forge alo pastè se sa li pa pale avèk mwen de asasinay. Pastè, w ap dakò avèk mwen, ou kòmanse konprann nati manda a. San nou pa al nan fon an, nan manda a ou wè yo mete asosyasyon de malfetè. Otomatikman on nèg ki enplike nan asasina on prezidan de la repiblik, ki enplike nan de krim, on krim si odye, epi l gen lòt moun li konn chita ak li, moun sa k konn chita ak li a otomatikman fè pati de asosyasyon an. W ap konprann poukisa yo mete asosyasyon de malfetè nan manda w la. Di nou pastè, eske nan rankont ou avèk pastè Sanon, li planifye li pral fon tranzisyon, eske li te di w le kòman, kouman tranzisyon sa pral fèt, kiyès ki pral nan tèt tranzisyon an? Li te di nou sa? Bon, non wi, li di mwen nan tèt nan tranzisyon an se li menm swa premye minis ou byen ki prale swa jwe wòl prezidan. Se menm sa, se yon konvèsasyon tout moun tande. Bon Bob tande byen map Wi di sa men maten an kanbyen la menm pastè ou pa kesyonel kou jan ou pa kesyonel sou ki le kòman kouman l pral fè tranzisyon sa kouman lap fè rive pran pouvwa a lan paske si l chita avèk nou m konnen wap poze ti kesyon ou menm e m konnen w renmen poze kesyon tou. Nou te chita nou chita tande byen nou chita pandan menm plizyè fwa bon dayè si l. Si moun nan konn vin nan se vin legliz mwen al preche wi donk antanke pastè m pa ka inyore m konn chita ansanm avèk li fòk mwen di tou tande byen ebyen yo pral mache voye manda bay 12 milyon abitan paske nan tout moun yo pat chita avèk misye 12 milyon yo pa chita pastè sa non map mande eske gen. Tout janm konnen pastè Sanon rankontre avèk moun, chita avèk moun, map mande eske se pa 12 milyon abitan yo pral arete, yo pral voye manda bay yo. Donk, kilè w pral vin konnen e paske la a fòk nou eklèsi w pou w pa tonbe nan erè. E Emmanuel Sanon nè ni pastè ni doktè. Omwen il èt en fanfaron, il è Misye Sanon. En manipilatè esperimante. Kilè w pral konnen misye pa ni youn ni lòt? Ase yo di m li konn pran kòb nan men kèk pastè. Te jwenn bous detid, li pa t koupe kou nou, nou menm nan Sur les Rochers. Li pa t gen tan koupe kou nou nan sans sa. Malerezman e sa, m pa, m pa fin tande byen sa w di an. Sof ke m te tande yon pastè sou Radyo Karayib ki te di Sanon, pastè Sanon konn pran lajan nan men l pou afè kesyon fè moun vwayaje. Bous detid tou. A ma konesans, bon, kòm mwen menm, bon. Gen moun yo pale tout pawòl ansanm avèk yo, men nan nivo ke m ye, nan nivo Pansè Batay ye, Pansè Fanon pa t janm pale avè nou, li konn li ka fè moun vwayaje oubyen l ka pa bay timoun bous. Sa m te tande sa nan bouch yon Pastè sou Radyo Karayib. Donk sa vle di ke nivo amitye li avèk Pastè sa li trè wo anpil, men mwen menm li pa janm pale sa ansanm avèk mwen. An tout senserite Pastè Fòj, an tout senserite, pou laverite e pou listwa, E chak moun ap di men nan ki legliz pastè Sanon t al selebre viktwa lanmò prezidan Jovenel Moïse la. Pandan prezidan Jovenel Moïse nan mòg, pastè Sanon al sou chè yon legliz dimanch ki vini aprè a li, li selebre viktwa lanmò a epi yon kontantman, yon satisfaksyon l degaje kòm pastè sou yon chè legliz epi nan finisman mesaj li a. Li di kòm m wè nap arete moun na vin arete m tou eske se te sou chè kay pastè fòj? Bon tande byen an nou fè yon lojik yon moun ki nan yon gwo pwoblèm konsa aprè yon gwo bagay konsa fin pase moun nan se dan le mati ke li ye nan ki legliz li pral rantre pou lal preche dèyè pastè Sanon etc. Mesaj la fèt dimanch aprè lanmò Jovenel Moïse la. Donk pat ko gen afè yo te rive sou moun, yo pat ko konn kiyès ki fè krim, pot ko gen afè Sanon menm nan istwa sa. E pa yon moun nan moman l gen pwoblèm lal preche non. Se dimanch aprè krim nan wi mesaj la fèt. 6 pou louvri 7 ki te si ki se te madi, mèkredi. Epi nan fen mesaj lan, li di kòm mwen wè n ap mache arete moun, mwen menm nan vin arete m tou. Ok, verifye ki dimanch li te ye pou nou, verifye dat dayite. Donk nou pa konn vwa li vrèman. Donk pastè Fòj, ou rekonèt vwa pastè Sanon nan odyo e nan voice, vwa ou t ap tande a ou menm ou pa gen garanti se vwa pastè Sanon? M pa kwè sa se vwa pastè Sanon sa m konn vwa pastè Sanon pastè Sanon tande byen mwen menm m pa pral fè menm jan avèk yon seri de pastè ki ap di yo pat konn pastè Sanon yo pat konn pastè Sanon pastè Sanon te gen radyo Vasco m te konn al fè emisyon nan radyo Vasco kòm yo di ou ankò ou pral rekonèt yon pyebwa se lè l pwodui yon fwi. M pa di sa yo di de pastè Sanon an se sa li ye vre non, men si l ta sa vre, ebyen mwen te konn rankontre avè yon pye kokoye, ebyen finalman m wè se grenn palmis ki sòti. Anpil fwa lè pastè yo nan legliz, bon, depi y ap fè move bagay, yo konn di se pastè degrenn gòch. Gen yon mo wi yo konn di, tankou sa k renmen jip yo di pastè pwèl. Men. Jounen jodi a la m vle ke lè yon nèg ou se pastè oubyen kretyen, fò w bay yon pi bèl imaj de ou. Dèfwa yo te kapab fè yon akizasyon kont ou, ou t ap wè se pèp la k ap pran lari pou di non, pa jwe avèk pastè entèl. Genyen anpil ki bon. Men mesye fò n prezève imaj nou, imaj de kretyènte a paske l ap bon pou nou. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à fois mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là Et puis, pas oublier bah, nos petit pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Et Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!